Nou konnen ke nan sid la, alò se tout peninsula evidaman ki viktim, nou okay kote ke nou wè anpil moun la E nan lari sak pase di nou sak pase. Bon sak pase nou menm yeswa yo ban nou kay nou kraze nan tranbleman plis yeswa nou gen tan lapli e van e la nou te anpile tout moun e kanpe yo domi men te gon prela ki vin la m kwe si yo ta vin apre la fo yo ta idantifye konbyen kay konbyen moun. Si chak moun ap reyisi yon prela pou jwenn yon prela. Men gen yon machin ki vin la ye swa li bay omwen 15 prela. Apre ale. Men m konnen trè byen to yo pral tande yo te bay 2000 prela, yo bay 5000 prela. E poutèt sa nou pa resevwa nenpòt moun. Pou ki rezon? M pa vle moun al fè e gen anpil ayisyen ki sa yo fè yo fè maketin avè nou. Pandan moun yo la yo pran yo y al fè maketin. Kòm televizyon an vin la yon radyo n ap. Yo wè pwoblèm nan. M pa bezwen esplike. Ki pwoblèm nou fè? Pwoblèm nou gen la menn. Pwoblèm, bon premyeman e pwoblèm dòmi. E pwoblèm dòmi k pi grav. Pase manje a se youn, men pwoblèm dòmi an e li k pi grav. Si. Van a lapli a fè sa la a? Wi, van a lapli e swa. E swa la nou tout wèt nou tout la, mwen menm m pa gen rad m mete. Ou on wòb m mete la. Men kan sa li evalye a konbyen moun ki nan kan an? Bon yè nou te fè yon Evalyasyon te genyen 100 fanmi. 100 fanmi nou te jwenn, nou te ekri. Men 100 fanmi an genyen ki pa lòt bò, ki pa t vini, genyen anba nou pa t ko jwenn, e gen moun ki vin an reta. Lèfini, spre nou te genyen n ap ekri tant yo pou yo, spre a fini, pa gen mwayen pou n achte lòt. Èske w konprann? La m ka di w, fò nou gen plis ke 200 fanmi la. Men pou. moun inite m pa ka fin di w. Depi samdi tranbleman de tè a pase nou pa jwenn ankenn otorite ki vin la vin ban nou soutyen. Nou pa gen moun ki vini ditou. Sèlman yè nou te wè de twa lakwa wouj ki vini pou moun ki blese. Men pa t gen chans pou nou yo te vini ta, moun ki blese yo te gentan panse, sa k te gentan pran piki yo pran piki nan lopital. Bon e sa ki koz nou pa t gen, nou pa gen otorite. Men nan sans sa, sa n ta mande, ki apèl nou ta fè a otorite yo paske nou wè anpil moun. Premye bagay nou ta bezwen la, nou gen yon seri de granmoun la k ap dòmi atè a, nan lapli a. Nou ta bezwen yo gen yon kote, ti bebe yo, granmoun, fanm ansent yo, nou ta bezwen yo gen yon kote yo mete nou. Tankou jèn yo te ka mouye lan lapli toujou, men yo ta fè ijans pou granmoun yo plis timoun piti yo pou yo ta mete yo yon kote pou nou. Apre sa, yo ta prepare kote pou yo ba yo rete. Depi nou la samdi a, ki sa nou jwenn kòm èd? Non, nou poko jwenn. Nou pa gen anyen. Sèlman n gen yon patwon ki te pase la, l wè nou, li ban nou 400 dola, n fè yon espageti. Vle di e timoun ki jwenn, granmoun pa jwenn. Sa vle di 400 dola pou espageti sa e manmi se pou tout pou tout 200 fanmi ki la. Wi pou tout 200 fanmi ki la non genyen ki jwenn genyen ki pa jwenn e timoun yo plis yo yo menm ki jwenn mwen menm kay mwen kraze a ma zero ma zero a zero a zero depi samdi se sa kan wonm konsa m ye ma zero devan kamera la kay mwen kraze se nou pase se pou nou wèl. Manile manile antoulè kat ni pitit mwen bondye te bwoye lavi pou mwen li kipe m chape ba pitit mwen yo kipè m ba mouri. Men la pandan la eske n pa jwenn moun pote ti dlo pou nou ti rad. Pesonn nou pa jwenn nou pa jwenn pesonn sa yo nou pa jwenn sa yo nou pa jwenn èd sa yo men sèl bagay nou ta mande pou yo pran ka nou kote nou ye a pou nou konnen se moun nou ye tou pase nou pa bon. Nan sans sa manmi kisa wap mande otorite yo pou yo fè? Enben, pou otorite yo, yo, pou yo sa yo ta fè pou nou. Pou yo ta wè kòman nou ap pase, ki mizè nou ap pase, pou yo fè lame pou nou, pou yo konprann ki mizè nou ap pase a, m pa konnen ankò non, e sa pou yo di, e sa m ka di. Ban nou èd. Mèsi Radyo Teleskop remèsye nou. Ok, ok, ok. Enjenyè Carly, Enjenyè Carly Tisselin ki sot fè demach yon kafe pou nou la apen. Men ni la bo e timoun nap bay li granmoun oblije fè bak pase sal gen mwayenl jwenn nan lpap sifi pou resevwa tout moun nou di sèvi timoun piti yo ak granmoun Eugenia sèlman k fon efò pou nou la maten an. M kwè m kwè sitwayen se ou menm ki prezidan kan sa? Ya se mwen menm ki prezidan kan. Kòman w rele? Mwen rele Tislin Jean Caly. Ya, depi samdi lè tranblemen tè a te pase, nou te eseye, m se timoun nan lokalite a, m te eseye kontakte kèk lòt jèn pou n te relokalize moun yo la pou wè gade kòman yo ka siviv pandan jou k ap vini yo. E depi jou sa a nou pa janm jwenn okenn otorite pase kote nou la. Se nou menm avèk pwòp mwayen nou k ap fè kontak avèk zanmi nou, avèk kèk fanmi nou genyen ki de lwen. ki pa viktim pou gade kòman nou ka sibveni a bezwen moun yo anndan kominote a la. Monchè pi gwo pwoblèm nou gen la se siklòn nan ki vin ajoute sou katastròf sa ki rive la. Yè swa nou te pase prèske tout nwit lan nèt pou nou reloje fanm ansent, moun ki andikape, e timoun piti, gen moun ki avèk timoun yon mwa la sou bra yo. Nou, lè tant ap, lè lapli ap pase la, van ap pase, tant yo kraze, moun yo al nan lekòl gen kote ki koule. Kounye a nou oblije ap ouvè bagay atè, mete ansanm epi n ap gad si n ka mete sekirite tou pou pou rès bagay moun yo ki nan kan ki nan kan pou n ka pwoteje yo, pou n wè si nou kapab bay moun yo yon ti aleme apre tout sa yo sibi samdi a la. Kisa nan sans sa a w ap mande? Otorite yo notabman premye minis Ariel Henry paske se li menm ki gen kòmand peyi a nan men l la. Premye minis Ariel Henry nap mande l kòm nou konnen li apèn pran fonksyon men li gen devwa se premye sitwayen peyi a kounye a nou konnen nap mande l kan ki nan ekòl kominote Jean Paul 2 dayè se nou menm ki nan antre vil la la se paske gen tout èd nou konnen ki ap rantre se la yap pase nap mande l lè yo ap pase pou yo sonje pou yo kanpe la pase wè moun ki nan ekòl kominote Jean Paul 2 paske nou a 104 fanmiy la. Yè swa, pandan lapli a, m ap fè yon ti pale avèk moun yo. Gen fanmi la k a sis moun, k a sèt moun. Si n ap fè yon ti miltiplikasyon, 104 fanmi a sis, sèt moun, e plis nou gen patikilye, sètadi de jan, gason, fi, ki pa gen ni mari ni madanm, nou resanse prèske 75 la deja. E gen moun ki deyò, ki ap siveye ti bagay yo pou vòlè pa vòlè yo. Sa vle di nou a prèske deja prèske 700 a 800 moun la deja. E se sou kont. Nou menm ki jèn anndan katye a, k ap mande moun, k ap mande fanmi, n ap mande Premye Minis lan, pase vizite nou, voye ekip ministeryèl la, voye ekip pwoteksyon sivil, ministè de lan, ministè TPTC, paske nou gen ekip kay la tou. Ki kwochi, ki kraze, ki panche pou moun yo apre sa? Men ijans la. Ijans nou la se kote pou moun yo dòmi, manje pou yo bwè, tant pou yo voye pou yo, pou yo ka, pou nou ka ranje kan, epi pou pandan 2 premye semèn yo pou moun yo pa te pase nan men nou la.